Anpil pwen pral debat nan jounal la pou jodi a, byenvini bonjou bonswa tout moun, nou 23 janvye 2023, yon plezi pou m avè n men jounal la. Enfòmasyon ke nou ka konfime, Primati Repiblik Dayiti anonse nan yon kominike Premye Minis Ariel Henry ale nan peyi Ajantin al patisipe nan setyèm somè Kominote Leta Latino Ameriken ak Karayib yo, somè sila ap dewoule madi kap 24 janvye kap vini an la, pandan PM nan pa la. Se minis ekonomi ak finans lan, Michel Patrick Boisvert ki ranplase l, Jean Victor Généus, minis zafè etranje, Alix Richard ki se sekretè konsèy minis lan ki pou koelè la kap jere pòs sa an absans premye minis Ariel Henry. Senatè Rony Célestin dwe parèt devan komisè Nip lan, yo fè konnen senatè a dwe jije pou vòl ak vyòl koripsyon e anpil lòt zak briganday, Senatè a ta patisipe. Genyen plizyè polisye nan Petyonvil aprè lanmò 5 lòt polisye bandi te touye yo, yo kanpe dan bang deside pa travay e desideman yo kanpe pou fèmen tout komisarya. Prale nan vil Gonayiv lapolis mete anba kòd 4 endividi ki ta fè pati gwoup gang kap opere nan Kanaran. Pami yo gen yon fanm ki an gadavi e ap tann pou pase devan jij pou sa yo ta repwoche yo. M ap kontan kontinye travay pou nou ojou le jou, nou se rezo enfòmasyon Sofia Tifi 83, sonje bann love la, pase abòne ak chanèl la si ou poko fè sa, ou pap rate oken video n ap pibliye sou chanèl pa w la. Ebyen n ap di w nan minit ke n ap pale la gen premye minis la Doktè Ariel Henry ki lese peyi a jodi dimanch la pou l patisipe nan somè Kominote dè Eta Latino Ameriken e Karibeyen, CELAC, ebyen ki ap fèt e sòti madi an Ajantin. Ebyen pandan somè la premye minis la li konte pou l chita pale avèk chèf deta epi gouvènman rejyon an ebyen pou yo menm yo kapab diskite. Ebyen nap di w ke nan minit sa ebyen premye minis la li menm li an direksyon pou l ale nan peyi Ajantin ebyen pou li menm li ka al patisipe. ki te nan somè Kominote dè Zeta Latino Ameriken e Karibeyen, CELAC, ebyen se madi ke yo menm yo ap kòmanse premye sa gentan ale depi jodi a. Bon, se pa anyen l t ap regle de tout fason. Misye pa t ap regle anyen nan peyi an. Ke l kite, ke l kite l pati medam mesye, m panse ke sa pa fè nou ni cho ni frèt bò kote Ariel Henry. Epi n ap kontinye mande lanati pran responsabilite l. Paske yon bagay konsa k ap vwayaje, k ap kite, ki prale, ou konprann, konn gen, konn gen move tan, move van, move tanpèt, lè w wè yo pran avyon konsa. Ou pa jann konnen. Paske e pa anyen l ap regle anndan peyi a. Yon peyi deja an eta de kriz konsa, l ap pati, l prale. Byenke li pa t ap itil anyen, men nanpèch. Ki sa l pral fè ou pa konnen? Nou prale direkteman o nivo de Hinche, nou prale e o nivo de zòn Plato Santral, ebyen nou konnen ke o nivo de Jistis, ebyen nou prale pou n di w gen ansyen senatè Rony Celestin e ki konvoke, se pakè Hinche la ki konvoke li. Ebyen nou konnen ke dosye sa a o nivo de Jistis, ansyen senatè Rony Celestin ki konvoke e pou ale nan pakè Hinche, ansyen senatè Sant la Rony Celestin ki envite. pou l prezante l nan Pakè Ench mèkredi ki ap premye fevriye 2023. Ebyen envitasyon sa li entèveni nan kad konfli teryen ki genyen ebyen o nivo de zòn nan. Ebyen nou konnen ke ansyen palmantè a ki prale pou l kapab eksplike e kòman ke li menm li fè nan kad konfli. e teryen sa ki li menm opoze li ansanm avèk lòm dafè e Johnny e Cetout nou konnen ke piske li menm li te genyen e tit kòm senatè e ben yo pat janm ka konvoke l akoz de iminite l e ben selon enfòmasyon ke n arive rekiyi sou plas e ben e gen yon manifestasyon siw ki òganize pandan semèn nan nan sant Ench an rapò nan kad dosye e sila nou prale tou fò nou tou. E raple w ke te genyen de sitwayen ki yo menm ki te mande ansanm avèk otorite yo ebyen pou yo menm yo kapab dirèkteman konvoke Rony Celestin ebyen Djimy m panse ke ou raple w de sitwayen o nivo de Hinche ki te mande sa ebyen ann ale nou pral fè w koute deklarasyon sitwayen nan Hinche ki yo menm ki te mande pou yo te konvoke Rony Celestin ebyen se pa nan kad dosye. e tè a non, men yo te di ke pou l te kapab al bay eksplikasyon sou akizasyon Etazini ansanm avèk peyi Kanada yo menm yo te fè l. Ann al swiv sitwayen sa ki t ap pale o nivo de Plato Santral kote ke li menm li te mande pou yo te fè yon konvokasyon pou ansyen palmantè. pal avèk senatè a ki pèmèt ke tout kont an bank li bloke tout kont an bank li bloke li pa ka vwayaje e aktyèlman la a senatè a li menm kòm si se ryen netè e byen nou ta bezwen konnen kòman senatè ap viv kounye a la a kòman lap viv nan plato a e yon fason pou ke komisè gouvènman an li menm antan ke garant de la sosyete. mete popilasyon an an konfyans paske tout moun konnen lè kòb dwòg yon kote kisa sa ka fè sa se kòb dwòg se bagay ki tou mache ak tout ensekirite l ak tout represyon l ak tout afè l nou menm kè nou pa poze bò kote pa nou nan popilasyon an nou menm pèp ench kè nou pa poze lè nou tande non Rony Celestin antanke moun nou te vote pou al reprezante nou. site nan tout gwo dosye e nou gen prèv kote ke y poze ak abitrè e rive kote trezò ameriken, Kanada an jeneral pran sanksyon kont li kote ke Rony Celestin pa anyen ankò, nou menm nou tap bezwen pou ke komisè gouvènman an. tande Rony Celestin pou nou nan semèn kap vini an men nap depas nap nap pase nan pakè a pou nou pote plent lan pou nou depoze plent lan apati de lendi si Dye ve e menm kote a tou gon miz an gad pou komisè gouvènman an si komisè gouvènman an pa chwazi tande Rony Celestin nou menm popilasyon an nou pral metel dan lobligasyon se swal komisè gouvèneman ou di mwens li tande Rony Celestin. konsènan tout ak abitrè ak tout akizasyon kèlkeswa onivo nasyonal e entènasyonal li gen sou do l. E nou panse an dènye lye, sa nou menm nou pral gen pou nou fè, e m panse ke si nou pa jwenn solisyon, vandredi si Dye ve, n ap genyen, nou bay yon semèn pou yo deside, apati de vandredi sa ap rive vandredi si Dye ve, n ap genyen yon manifestasyon ki se fas a fas kont ensekirite ak ak abitrè ak dilè dwòg. E se dèle a sa tou nou bay komisè gouvènman an pou l kapab tande Rony Celestin. E yn fwa ke komisè gouvènman an pa ta chwazi tande Rony Celestin vandredi sa a pou rive vandredi, ebyen nou menm vandredi lè nou soti nou pap antre. Nou pap rantre. Kot nou prale? Nou pap rantre, nou pral nan pakè a paske nou pap ka dòmi nan Hinche. avèk Rony Celestin pandan ke non y site nan tout dosye e nou tou fè popilasyon an konnen nenpòt moun ki ta gon moun ki tire on moun, ki ki asasine on moun, se komisè gouvèneman an ki la kòm garan de la sosyete, pliske tout moun ki fin fè tout ak kèlkeswa dwòg ak abitrè ap fonksyone lib, komisè gouvènman an pa rele yo, ni pa vle rele yo aprè plent lan ke. Vwala e medam mesye vwala m panse ke sitwayen sa merite ke nou felisite l paske nou toujou di l ayiti e si pa gen sitirè pa gen vòlè si pa gen vòlè pa gen sitirè paske sa kap pase la e se paske gon lèse ale gen souvan lè bagay yo ap pase moun yo fèmen zye yo yo pa di anyen ebyen la nou wè yo konvoke de fason ofisyèl Rony Celestin e nap raple w videyo sa Se te avan menm ke yo konvoke Rony Celestin. Eske se swit a deklarasyon sa ke sitwayen sa fè ki fè yo konvoke Rony Celestin? Petèt, petèt pa. Men lesansyèl se ke nou wè gen yon gwoup moun ki leve kanpe alega de koripsyon kap fèt anndan peyi an. Nan sans sa nou di bravo paske tout pèp la pa ka zonbifye. Tout pèp la pa ka mache tèt atè. Nan sans sa, monchè, bravo. Epi kenbe la frè m. Kenbe la. An nou pouswiv frè Epadèl. Wi nap la pou swiv nap toujou rete nan vil Ench ebyen nap di w nan vil Ench gen lapolis nan vil Ench ki arete 6 endividi ebyen pandan wikenn nan ebyen pami yo gen yon ajan udmo ebyen ki yo arete tou ebyen chèf akizasyon mesye yo se vòl a men ame detansyon zam ansanm avèk minisyon ebyen nap di w pandan wikenn nan la ajan udmo a ki te nan izolman ebyen l sove depi vandredi swa. E byen anpil moun ki mande eske se pa menm polisye yo ki fè ajan udmo a li menm li arive sove e byen o nivo de vil ench nap avanse dirèkteman nap toujou rete nan menm kad fenomèn ensekirite a ki sanse ap domine aktyalite a nan peyi dayiti o nivo de kwadèboukè. Kwadèboukè, ebyen gen yon mezon ki apatenan avèk yon polisye yo ensandye, se gang ame yo ki arive mete dife ladann. Ebyen yon mezon apatenan a yon polisye ensandye pa 2 gang ame ebyen o nivo de Kwadèboukè, ebyen bandi yo ki ap chase polisye yo olye ke se ajan de lòd yo ki ap chase yo ebyen ils sont devenus ebyen cibles. Ebyen de sè zòm ame ki non okenn pitye pou ki ke se swa e ryen pou yo menm pandan mwad janvye a anviwon 10 polisye tiye ebyen pa sè malfra ki yo menm yo oubliye si yo menm yo se ayisyen toujou ebyen samdi 21 janvye 2023 a nan komin kwadèboukè lè zòm ame on mi a fe e a san yn lokalite apele jerizalèm yo mete dife nan on mezon ki apatenan ansanm avèk Pou nan yon mezon ki apatenan avèk yon polisye ki se sa ke yon medya an liy li menm li rapòte nou. N ap raple w ke okou de 2 a 3 semèn pandan mwa janvye a gen plizyè polisye ki yo menm ki deja tiye a Kafou Fèy o santre vil de Pòtoprens e nan komin Petyonvil kote ke nou konnen ke polisye yo yo menm yo sanse E se sib polisye yo ki yo menm ki te sanse ap mouri la. Fòk nou raple w Jimmy, nou konnen ke ensidan ki te rive o nivo de Petyonvil, kote ke nou raple n gen 4 polisye ki yo menm ki te arive pèdi lavi yo, ebyen gen enfòmasyon ki ta fè konprann ke mesye yo se travay gran nèg yo genlè ta al fè. An atandan ke n ap chache, paske nou konnen ke gen anpil polisye ki plis ap. fè ti travay pou gran nèg olye ke yo menm yo fè travay pou pèp la ebyen eske se nan sa ke polis yo menm yo pran ebyen se yon pwen dentèwogasyon anpil moun yo menm yo sanse ap poze tèt yo e kesyon e sou sa ki rive e polisye yo enfòmasyon yo nap donk nou tande medam mesye nou tande e kanmenm bon se kanmenm. Se pa vrèman yon sipriz li ye pou nou, men m panse enfòmasyon sa kanmenm li enpòtan ke l sòti paske la nou kapab wè gen yon silans ki fèt anndan lapolis lan ant polisye yo men la evidaman polisye sa yo ki tonbe a nou wè ke se tout popilasyon an ki sou l chòk men la de la ke nou aprann èske èske enfo sa li konfime a san pou san vrèman Men kanmenm m panse fòk nou ouvri zye nou paske teknikman nou toujou di l fason polisye yo mouri yo li pa jis, li va jis men la ke nou aprann ke mesye yo se pa t travay popilasyon yo t ap fè se travay pou mesye boujwa sektè prive yo, mesye yo pa de sekirite, yo pa de ajan de sekirite men se yo k ap bay lapoli, k ap bay seri de moun nan sektè prive an sekirite nan sans sa. M panse ke kanmenm gon fason de fè, evidaman nou pap jann aksepte lanmò kikonk, menm lè se sekirite yo tap bay, evidaman nou pap jann kòmsi aplodi lanmò polisye yo, nou pap jann fè yon bagay konsa. Men nanpèch, m panse bò kot lapolis, bò kot otorite yo, fòk yo revize kaye yo. E gon bagay ki dwe fèt medam mesye, se sa nou toujou ap di, gon pase men ki dwe fèt nan enstitisyon lapolis lan. Sa pa gen plas li, li pa ka, li pa ka konsa, li pa ka konsa pandan popilasyon an bezwen èd, bezwen prezans lapolis. M panse ke polis yo pa ka kòmsi se yo la pou ap fè patwouy pou gran nèg. Se, m panse li klè la, li klè latsu. Epi pandansetan, bon la, pa bliye ke se yon vèsyon, fò nou pridan anpil. Pa gen anyen ki di ke sa se vre. Paske pa bliye mesye yo toujou lè pou pwoteje gwoup pa yo Frantz Elbe ap toujou sòti nenpòt bagay e se de la ke n ap di fòk ta gon ankèt fòk ta gon ankèt endepandan ki fèt m panse se klè men atansyon e pandan se tan Pradel wi n ap avanse sou sa men nou gen yon voice kanmenm nou gen omwen 2 voice la kote ke mesye yo de fason ofisyèl yo menm yo mande pou Frantz Elbe demisyone se klè la. Yo mande pou Frantz Elbe kite. M panse nou ka touche sa a egalman Pradel. Wi, m panse ke Wi, jan ke nou pale di direktè jeneral la, gen anpil moun ki di, bon, nou konnen ke malgre yo te chwazi li, gen anpil moun ki te di ke ebyen mesye sa a li menm li nan konfyolo ansanm avèk bandi yo. Ebyen, depi lè Frantz Elbe monte, nou wè ke te gen de twa ti travay ki t ap fèt men apre sa ou pa wè anyen kote ke. Gen anpil polisye ki yo menm ki pale. Ann fè tande deklarasyon polisye yo k mande e pou ke Frantz Elbé li menm li demisyone. Bon, m panse ke si Frantz Elbé pa yon moun ki san wont, ou te sipoze demisyone paske ou pa janm ka rezoud okenn pwoblèm ki genyen la a. Ensekirite a vin plis ap ogmante. Vrèman bandi yo, nèg yo pa janm tire yo. Ann tande deklarasyon polisye yo. Vwala, ban nou envite w tande deklarasyon sa medam mesye. M panse li enpòtan pou nou toujou mete nou nan mitan pou n konn egzakteman sa k ap pase. An n tande ekstrè sa a, se trè enpòtan, medam, mesye. Nou pati pou. M ap anonse sa a, m ap anonse sa a sou tout gwoup ke m ye. E m ta renmen yon moun ki tande l tou pataje sou lòt gwoup ke nou ye nou menm, gwoup mwen pa ladan l, pote e pibliye pou mwen. Tout polisye aktyèl la kounye an, ki vle peyi an sot nan sa li ye an paske yo mouri twòp e rejwenn mwen sispann ap pale bay moun kap dirije peyi ki di yap dirije yo la sekirite kap menm koz yap mouri yo paske moun nap di nap pwoteje yo se yo kap kap pwoteje bandi kap touye nou yo tout polisye kòmanse mare nèg nou yo nap nap pwoteje yo kounye an oubyen rejwenn mwen poum mare nèg yo ann retire pè nan sal yo fout lave pye nou. Ok tout polisye kanpe travay. Kanpe travay apati de aswè a la kanpe travay nèt peyi a fèmen polisye pap travay mesye ann pa bay tèt nou manti nou soufri tròp nou tonbe tròp nou tonbe tròp tout polisye ann kanpe ann kanpe travay nou pap pran lari nou pap al fè egzekite manda nou pap fè anyen ann kanpe ann kanpe lapolis kanpe. Ok tout polisye kanpe travay. Kanpe travay apati de aswè a la kanpe travay nèt peyi a fèmen polisye pap travay mesye ann pa bay tèt nou manti nou soufri twòp nou tonbe twòp nou tonbe twòp tout polisye ann kanpe ann kanpe travay nou pap pran lari nou pap al fè egzekite manda nou pap fè anyen ann kanpe ann kanpe la Vwala e medam mesye nou tande ekstrè an e li menm pa bliye ke chanèl moun afè bon TV nou la poun sèviw donk se enpòtan e ke nou pèmèt ou tande konfli ki gen la anndan lapolis lan la medam mesye gen gwo konfli la evidaman tèt e Frantz Elbé dwe pati èske se sak meyè solisyon an bon la m panse ke se polisye yo kap viv ak pwoblèm nan e jan nou dil misye pa bay rezital vrèman li pa bay rezital. Men an menm tan tou gon netwayaj. E odela de bandi kap tonbe Pradel, odela de bandi kap tonbe, nou konnen nou gon pwoblèm anndan lapolis la kote gon ekip gang anndan lapolis lan menm, yon ekip mesye swadizan fantòm degize, fantòm 509, fantòm 502, fantòm 503 chaje gang nan lapolis lan, netwayaj lan dwe fèt alenteryè menm pou pa di aleksteryè. E wi, ann tou pwofite salye Salomon ki apenn vin jwenn nou la Pradel. Wi nap salye Salomon epi nou prale direkteman o nivo de site endepandans la Gonayiv ebyen kote ke gen ajan polis nasyonal dayiti ki afekte nan komisarya Gonayiv yo arete samdi 21 janvye 2023 yo arete Bibinsè César ki gen ti non E Fantom, gen Farah Bernard, gen tou Judelin Elie epi Jean Jacques Exama. Ebyen dapre biwo kowòdinasyon près ebyen lapolis la, 4 endividi sa yo pou yo arete yo pou enplikasyon sispèk nan aktivite kriminèl ki lye avèk gang ki ap opere nan Kanaran. Ebyen sous polisyè la li menm li endike pa ayè ke 4 prezime bandi sa yo yo fòme yon asosyasyon de malfètè e yo tout yo se orijinè de la komin de Site Solèy, presizeman. nan lokalite Esat. Ebyen se sa ke enfòmasyon ki te rekeyi pa sèvis depatmantal ransèyman Latibonit epi Pòtoprens. 4 endividi sa yo, yo menm yo se yo genyen sa n ta rele yon lyezon ansanm avèk gwoup ame ki ap evolye nan kapital la epi yo gen pou tach pou yo tande e pou yo kapab pran grano a pou pwodui petwolye detounen pa bandi yo. Yo opere nan site Solèy pi Kanaran kote ke se yo menm ki gen posiblite pou ke yo menm yo pran gaz ke bandi yo ta detounen ebyen pou yo kapab vann pou yo. Ebyen Jimmy ann gade 4 bandi sa yo, 4 prezime bandi sa yo ke yo arete ebyen se 4 sispèk, manb sispèk gang ame Kanaran yo arete nan site Endepandans la Gonayiv ebyen jan ke n ap gade la m gen enpresyon ke Jimmy ou fè moun yo gade ebyen m panse ke lapolis ki li menm ki o nivo de kowòdinasyon près e direksyon. E relasyon piblik depatman Latibonit, 4 prezime manb gang Kanaran yo arete yo nan Gonayiv, e bi Bencer Cesar alyas Fantom ki te aktivman rechèche ebyen pa lapolis, Farah Bernard, Judley Elie epi Jean Jacques Exama e yo menm yo entèpele yo tou samdi 21 janvye 2023 pa. komisarya Gonayiv pou enplikasyon prezime yo nan kad aktivite kriminèl an relasyon avèk gang Kanaran. Ebyen 4 endividi regwoupe an asosyasyon de malfèktè yo vini e yo soti nan Site Solèy epi nan zòn Sat. Ebyen yo di ke yo nan konivans ansanm avèk gang nan kapital ayisyèn nan pou kapab ekoule ebyen pwodui petwolye yo, sa vle di ke gaz ke yo menm yap vòlè. e nan nò pou yo voye al nan Grenob ebyen e yo baze yo nan Site Solèy epi Kana ebyen selon enfòmasyon trete pa sèvis depatmantal de ransèyman de Latibonit se de konsè avèk e polisye nan Pòtoprens. Wi n ap gade figi yo, n ap moute vizaj yo byen medam mesye jan nou toujou fè l pou ou e pou w kapab idantifye yo byen e se enpòtan se enpòtan epi nan nivo arestasyon sa yo Pradèl nou menm nou gen pwoblèm avèk sa sa yo jan de bagay sa yo Se mòtèlman li ta dwe ye. Li pa ta dwe jis arestasyon. W ap gade 1 ka. Men yo devan nou la, medam mesye. Yo anba kòd la. M pa konn si w t ap ajoute e Salomon. Vwala. Ebyen, an nou avanse Pradèl. Jisteman, medam mesye, se yo menm 4 endividi sa yo n ap gade la. Avoka Shelson Sanon Mèt Jusneel Jean ebyen li ta fè kwè direktè egzekitif rnddh la Pierre Esperance avèk Marie Yolène Jules ebyen ki ta dèyè konplo pou te pèdi Shelson Sanon nan prizon pandan mèt la relve ebyen rezon e ki ta sisite konplo sila a. Direksyon Jeneral Polis Nasyonal la denonse ak tout fòs li yon fwa ankò zak asasinay ke bandi ak gwo zam fè sou yon patwouy lapolis ki soti nan komisarya Petyonvil ki tal pote lasistans bay yon kòlèg ki te an danje. Depi yo te alète pa sitiyasyon sa, Wo Kòmandman Lapolis la te pran tout dispozisyon pou voye ranfò pou pote sekou a polisye yo ak abitan nan zòn Metivye. Malerezman, nan anbiskad sa a ke polisye yo te pran, 4 moun pèdi lavi yo, pami yo 3 polisye ak yon chofè kamyon. Yon polisye disparèt yo pa konn kote l pase e youn blese grav ap pran swen lopital. Direksyon Jeneral la sezi okazyon an pou l prezante sensè kondoleyans li a paran, zanmi pwòch ak kolèg viktim yo, tout fanmi Lapolis Nasyonal ki afekte pa disparisyon brital sa a. Direktè Jeneral la pwofite tou pou l lanse yon apèl nan kalm ak respè konsiy sekirite yo a tout polisye ke misyon sansib yo lakòz y ap fè fas ak danje tout kalite, misyon sa a ki se pwoteje ak sèvi popilasyon an. Direksyon Jeneral la renouvle a popilasyon an detèminasyon l pou l kontinye deplwaye tout efò nesesè pou l mete nan kanpe lwen tout bandi ak akolit yo selon sa lalwa mande, yon jan pou lapè, latrankilite, lasekirite